Nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa sou tvlakayhaiti.com medam e mesye, zanmi, konpatriyòt nou yo nan dezyèm videyo sa a, ebyen medam e mesye jodi an la gen chèf gang. Babekyou, pòt pawòl Jenèf an fanmi manyen tout manyen youn, ki li menm sèmante la a Ariel Henry misye nan pwoblèm, misye nan kouri e misye sèmante ke li pap libere vare. Ebyen, sou kesyon kòb, yo ta di ke gouvènman Ariel Henry a te voye bay Jenèf an fanmi ki kreye divizyon anndan Jenèf, Babekyou sèmante yo pa resevwa kòb nan men Ariel. Donk son revolisyon l ye, yap kontinye batay pou yo retire Ayiti nan men boujwa, nan men nèg politik isit ki yo menm konplike nan dosye gang, dosye louch, dosye dwòg, Babekyou frape. Ebyen medam se mesye genyen Fednel Monchéry ki li menm tou jodi a la fè gwo deklarasyon sou dosye militè ki gen pou antre nan peyi Dayiti e nou konnen Ariel Henry anpil moun estomake fache Pa rapò ak desizyon sa a ki Ariel Henry li pran, gen anpil moun ki estime Ariel pa genyen lejitimite pou l ap pran yon tèl desizyon nan non peyi Dayiti, nan tèt peyi a, kidonk Fednel mon cheri frape n pral fè w tande koze epi jodi a tou gen enben gwo leve kanpe toujou nan lari Pòtoprens kote anpil moun ki mache ak sèkèy yo enben pou antere tout nèg ki yo menm pa dwat nan peyi a, presizeman Ariel Henry. E nou la nou anfom. E map profite de emisyon lan pou nou salye pèp ayisyen an. Pou nou salye chak manb nan fòs revolisyonè jenè fanmi alye manyen youn manyen tout. E nap profite pote yon demanti fòmèl kont seri de moun ki ap di ke e nou menm nan fòs revolisyonè jenè fanmi alye manyen youn manyen tout nap mande amnisti. E a oken moman nap envite pèp ayisyen al gad yon dokiman. Pwopozisyon de sòti de kriz ke nou fè a. Nou ta renmen yon moun moutre ki kote nan pwopozisyon de sòti de kriz nou an nou mande ni amnisti, ni nou mande pou n fè pati de gouvèneman. Nou pa janm mande bagay sa yo. Moun k ap mache fè lanavèt nan tout radi. E pa moun k ap mache, se Dorcéna. Li di l nan lòt radyo, li di l la yè maten nan Bouste. Wi, m pral rive. M pral rive. M pral rive. Se Dorcéna ki di l. Kare pou listwa e pou laverite pou Dòsena di a ki moun nan fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi a ale man yon man yon tout li pale paske nou pa janm nou pa janm pale a Dòsena sa vle di lè n di n pa janm pale avè l la sa gen lontan depi ke nou menm a Dòsena nou pa an kominikasyon e nou vle ke pèp la konnen ke moun k ap di nou mande amnisti pou nou debloke wout kote nou bloke yo se manti. Se moun ki gen enterè pèsonèl yo, petèt nou pa konn a kèl fen, èske se lajan k nan men yo, èske se djòb y ap chache, nou pa konnen. Men nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenès an Fanmi Èa Lye Mwen Mwen Etout, nou gen yon pwopozisyon, pèp ayisyen an al li pwopozisyon nou an, n ap mande tout sosyopwofesyonèl yo, tout inivèsitè yo, n ap mande tout jounalis, pèdi tan nou li pwopozisyon nou an pou nou wè èske janm gon kote nou te mande amnisti. Wi men kot dans Sena jwenn a pawòl sa li menm? Kote l jwenn a pawòl sa a? E te anonse nan pou l ta di klèman, paske moun ki otorize pale nan non fòs revolisyonè, se 9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, li rele Jimmy Chérizier, li rele Andy Tiscar, nou se 2 pòt pawòl fòs revolisyonè je 9 an fanmi e alye. E n ta renmen Dò Sena pran responsablite l pou l di a kiyès nan nou, nan nou li te pale, kote l jwenn pawòl la nan espri sa. Paske n ap fè batay yon peyi, Gen 70 pousan gaz yon peyi ki sitiye l nan zòn kote n ap viv yo. Nou pa gen aksè a tèminal nou menm. Nou jis met barikad nan zòn kote n ap viv yo, n ap revandike dlo potab, n ap mande sant sante, n ap mande lekòl pwofesyonèl, n ap mande bon jan lekòl primè. Sa vle di nou menm bagay amnisti moun ap mande. Si n ap mande amnisti, sèke nou gen zak nou te fè. Nan pwopozisyon an, sa n mande, E sa nou mande e Romanes ankò yon fwa, ale nan pwopozisyon nou fè an, e ke nan pwopozisyon an, si w ban m tan, mwen ka li yon ti pati pou ou nan pwopozisyon an. Fòs revolisyonè Jenès an fanmi e alye manyen youn, manyen tout, kwè Ayiti ka sòti nan kriz sa a, Se pou sa, li pran an konsiderasyon dimansyon pwoblèm yo nan nivo estriktirèl, enstitisyonèl, ekonomik, politik e psikolojik. Epi nou detaye l sou plan estriktirèl, sou plan enstitisyonèl, sou plan ekonomik, sou plan politik, sou plan psikolojik. Se sa yo nou mande, nou mande pou gen yon KDS. Konsèy depatmantal saj. Chak depatman yo chwazi yon reprezantan. Reprezantan sa a pral vin sèvi yon sòt de paleman. Se reprezantan sa yo, yo pap fè pati de gouvèneman an non, men ansanm ki pral chita pou chwazi yon prezidan pwovizwa a tout yon nouvo gouvènman. E nouvo gouvènman sa a pral gen pou l kreye de pwogram sosyal anndan geto yo ke nou rele e PSE. Men avan sa, mwen vle nou vini gen yon pati nan pwopozisyon nou an ki rele Triyang Liberasyon Ayiti, ki chita sou dyalòg, sekirite, eleksyon. E m ap li ti pati sa ankò pou ou, Fòs revolisyonè, jenès an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout. Swiv ak anpil atansyon entèvansyon nan laprès pale, ekri ak televize. divès aktè politik, divès aktè nan sosyete sivil la ak yon pati nan kominote entènasyonal la, yo tout kwè ke pi gwo andikap pou òganize eleksyon anndan peyi a se ensekirite toupatou ki lye dirèkteman ak divès gwoup nèg a zam nan diferan zòn oubyen katye anndan peyi a, tankou anba Dèlma. Wi Senmaten, Lasalin, Wap Jeremi, Site Solèy, Bwadèris, Yon Fontamara elatriye. Pase pou Jenès. Pou nèg je pèp yo. Nèg moun ki fè pati de je pèp. Se Bèlè, Riyèl Maya, Bwouklin, Site Solèy, Gran Ravin, Vilaj de Dye, Kanaran, Kwadèboukè ak Tòtèl, avèk gwoup lòt ansanm ki gen nan tout vil pwovens yo. Kounye an, nou menm nan Fòs Revolisyonè, nou mande. Radio Migal. Apre KDS la, Konsèy Depatmantal Sajan, fin chwazi nouvo prezidan, nou pa konn kiyès k ap prezidan, nou pa gen moun, nou p ap pwopoze moun. Radio Migal. Apre nouvo gouvènman fin etabli, nou mande pou KDS lan, ou konprann mwen, ak gouvènman pwovizwa, pou yo kreye yon pwogram sosyal espesyal ke nou rele PSC nan chak zòn ki gen gwoup nèg a zam. Mwen ta vle di, e mwen detaye lan gwoso modo, paske m pa gen ase tan pou lòt moun pale, nou vle pèp ayisyen konnen batay fòs revolisyonè, jenès an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout afè a, se yon batay peyi, li pa lye avèk lajan ni moun k ap fè divèsyon, k ap vin fè kwè ke nou mande Amnisti! Amnisti pou ki sa? Trè byen, trè byen. Antretan, antretan, antretan, antretan, nou pa mande amnisti, nou pa mande retire avi de rechèy dèyè nou. Brèf, se Dorcéna ka va di m kote l jwenn pawòl sa. Men tout fwa, nan kad batay pa nou an nou menm, nou bloke tèminal Varreux an ba. Pou ki sa? Radio Mega. Premyèman, gouvènman defakto Ariel Henry pran yon desizyon kriminèl lè li chwazi moute gaz la nan pri sa. M pral fè yon ti egzèsis ki byen fasil. Yon malere pandan l boute gaz la, l pa boute salè moun k ap travay nan Leta oubyen nan prive yo. Ann di yon moun k ap touche 25 mil goud, li gen yon sèl pitit. Yon moun ki gen yon sèl pitit, timoun sa l ap peye 50 dola moto pou li ale, 50 dola moto tounen. Sa fè 100 dola. Pou fè dat lekòl la, l ap bay 500 dola. Nou konnen nan yon mwa gen 4 semèn. ka divize pa 4 miltipliye pa 500 lap bay 2 mil dola fòl voye ti moun nan lekòl la a manje fòk li peye kay poul rete a 25 mil goud 30 mil goud kòman moun sa pral viv ò leta pa akonpaye nou a travè dè sibvansyon tankou si leta te di map mete bis pou ti moun al lekòl map met mwayen de transpò anndan lekòl yo nap gen kantin skolè pou ti moun manje Lè sa paran an ta konnen e ke li gen sèlman frè deplasman an pou l peye. Yon desizyon kriminèl? Premyèman, nou te mande pou Ariel Henry retounen sou desizyon l pou l kite gaz la nan menm pri l te ye a. Men pa la swit, lè Ariel Henry pral komèt seri de deriv nan peyi a, jodi a nou egzije demisyon Ariel Henry. Men rezon k fè nou menm nou met barikad. Mwen vle pèp ayisyen an konnen. Hey nèg la toujou fè nou pa gen aksè a terminal Varreux. Nou bloke zòn Ah wi wout. men m tap tande yon voice ti junior ki te di si yon mec 2 anba yo ka sotel anba si nou ka sotel li donk li sou kontrol nou. E goumen nap goumen ann pare sou sa yo paske chak bagay gen faz yo jodi an jodi an nou se moun ki renmen peyi dayiti nou se moun ki kwè nan dyalòg nou se moun kap chache solisyon ant ayisyen. Pa gen moun ki ta renmen viv nan vyolans paske pa gen yon peyi ki ka devlope avèk vyolans. Se paske n kwè yon peyi pa ka devlope avèk vyolans ki fè nou menm nan fòs revolisyonè, jenès an fanmi aleman yon mwen tout, nou pa janm fè kidnaping e nou pa janm fè kadejak sou moun. Sa yo se bagay k ap detwi sosyete a. E w ap remake pasaj pa nou an Se pou batay peyi. Jodi a nou kwè nan dyalòg, se paske n kwè nan dyalòg ki fè nou prezante pwopozisyon an, e se poutèt sa n ap mande pèp ayisyen an al li pwopozisyon Fòs Revolisyonè Jenès an Fanmi e Alye, ladan l tout revandikasyon nou ye, ladan l revandikasyon moun ki nan seksyon kominal yo. Talè, talè, pa gen pwoblèm, m pa gen pwoblèm, m tou fè ti pale sa avè w. Ou pa gen pwoblèm ou fè pwopozisyon pa nou. Men ou bloke anba a paske ou mande Ariel pou l desann pri gaz la. Li pa desann li, kounye a nou nan demisyon Ariel. Brèf, m pa gen pwoblèm ak sa. Men èske ou konnen m gen de enfòmasyon ki di tou se lè jovenelis k ap itilize nou e veritab bòs nou rele Laurent Lamothe? Radio Mega. Lè divèsyon ap fèt, se konsa pou yo detwi nou. Ban m fè yon ti rale pou ou. Èske yo pa t di se Genève ki te bay Ariel Henry Eske yo pat di Ariel Henry te fanmim? Eske nou janm kapitalize sou sa poun mande André Michel, Marjorie Michel avek lot moun yo ki te di eke Ariel Henry se fanmim nan kote yo te jwenn enfomasyon sa? Pou yo fè divèsyon, pou yo kraze liv pèp la, revandikasyon kote nap mande dlo potab, lekol pwofesyonèl, lekol primè pou pitit nou, sant sante, bon jan kay pou nou rete, yo di nap travay ak Lamòt. Fòs revolisyonè, jenès, an fanmi e alye, manyen nou manyen tout, pa gen bòs. Nou gen yon grenn bòspe pèp ayisyen an. Wi men epa pèp epa pèp ayisyen an kap ba nou lajan se banm di w ti pawòl m pa kwè e pèp ayisyen an k achte zam sa yo ba nou m pa kwè sa pèp ayisyen an ap travay chak jou yo peye nou 50 mil 30 mil 40 mil dola m pa kwè sa kòman èske se pèp ayisyen k bòs nou. E se pèp ayisyen an ki bòs nou. Zam wap pale yo zam wap pale yo gen plizyè kategori de moun ki gen zam nan peyi a se sa pou nou konprann jodi a fòk nou fòme enfòme e edike pèp la. Fidel Castro e se yon avoka l te ye. Fidel Castro e pa nan tribinal li t al plede lit pèp la. Fidel Castro e se yon boujwa. Men malgre l te boujwa, l te rele kont nan kondisyon e ke sistèm nan t ap toupiti kèk ti byen ankò l te pran zam pou l goumen. Jodi a nou pa pral antre nan kote nou jwenn zam ak kote nou pa jwenn zam. Diskou a jodi a e pa sa l ye. Diskou a se yon diskou politik men nou konsyan ke nou gen zam nan men nou pou n fè batay peyi, se pa pou nou fè kadejak ni pou n vyole moun. Nou se aske nou rete nan pwopozisyon nou an. Sa nou pwopoze pèp ayisyen an. Mph mph m gen 2 kresyon pou ou pase m paka ba w tout tan an lè a e lè pèp la liye bon se vre ou nan pèp la tou men m ka fè ti pale sa avè w pase ou pa yon moun fasil konsa moun ka pale ak ou gen de moun ki di tèt yo depi avan yè nap di manifestasyon pa gen pwoblèm nap sot anba sou site solèy se sou dèlma n vin kraze alòske veritab kote n pou n ta man en Moun ki mèt sistèm nan se sou wout ayewopò an pase la byen serye n pa fè anyen. E m renmen kesyon sa anpil. Pèp ayisyen an pran nòt. Matisan gen 1 an 4 mwa depi l bloke. Nou pa janm wè efò lapolis nasyonal deplwaye pou l ta fè 5 depatman sa yo debloke. Jodi a al sou ayewopò a n ap gade kantite cha blende a polisye yo mete. Lòt bagay ankò nou vle di. A chak fwa Site Solèy sòti, a chak fwa Lasalin, Waf Jeremi, Ba Dèlma, Ri Senmaten sòti, Woch Mila Pesifè itilize 2 mèsenè e yo mete yo nan zak pa gen anyen pou yo wè a lapolis. E n ap mande kominote entènasyonal, nasyonal a pèp ayisyen an pran nòt kantite moun nèg yo tiye vandredi dènye lè nou pran lari avèk pèp la. Lè sa te pran lari, okòmansman yo te fè kwè se nou k t ap vle pèp la sòti. Ebyen, lè pèp la rive sou Dèlma, ki sa ki pase? Nou tande vòys k ap sikile yo, kote gen majistra k ap bay moun lòd pou tire sou manifestan san bal gaz. S on masak ki fèt, kot òganizasyon nwa moun yo, ki ankèt ki mennen? Jodi a, nou menm nou pa moun k ap kache men voye wòch. Non sèlman nou di n ap fè revolisyon, n ap goumen pou pèp, e jou a la, pèp la kòmanse pran konsyans, On est à l'heure de la vérité, l'heure du verso, kote ke verite pap ka kache, nap manyen ni sistèm nan ni tchoul sistèm nan. Pinga okenn moun on kote pa manyen pou l panse ke se moun nap pwoteje. Moun sa yo itilize lapolis, cha blende pou tire sou pèp la chak fwa pèp la pran lari. Dènyè kesyon pou m kite w ale. Pou listwa e pou laverite, Dimy Cherizier alyas Barbecue ki rele nan booster pèp la m pa gen pwoblèm san pwoblèm m toujou di moun yo tout nèg yo nèt tande pou listwa e pou laverite gon 10 milyon goud ki te desann anba a nèg jenèf an fanmi yo se pouvwa ki te voye l ba yo yo pran l men yo pa debloke tèminal varreux a vre ki verite ki gen nan sa? E 17 oktòb 2021 Jodi a Ariel Henry te banm 20 milyon goud, m pran kòb la, malgre sa m pa kite l desann Pon Wouj. E ane pase, lè nou fè menm mouvman sa, nou bloke zòn kot tèminal yo te ye pou gaz lan, nou t ap revandike pou pri gaz la ki moute e te menm revandikasyon yo. Lè moun ap rele nou, gen de jounalis, gen de moun ki rele nou ki di nou e fon koulwa imanitè, gen moun k ap mouri, Yo pale avè nou, yo pale avè nou, epi antre nou, paske Jenèv se yon lidèchip kolektif, se pa yon grenn moun ki deside, nou di, ok, n ap n ap fè yon trèv. Yo di Ariel Henry voye 43 milyon de goud. Mentenan kounye an la, se yon kesyon de 10 milyon de goud. E nou pa gen tan pou nou ret sou sa yo. Jodi a, peyi a menm merite sa. Pou yon pèp k ap soufri, pa gen dlo, pa gen lopital, pa gen lekòl pwofesyonèl, Desann anba vin sou gran ri pou gade eta mache tèt bèf ye. Mache tèt bèf m ap toujou revandike pou li paske manman mete machann manje se la l fè edikasyon nou tout. Vin gade ki eta ti machann yo ap vann atè a bò lari nan dlo sal la. Jodi a se pwoblèm sosyal yo pou ki poze pou nou mete politik lan sou kote. E n ap tou pwofite di nèg ki panse, ki kache nan gwo otèl, ki panse yo gen gwo blan dèyè yo, ki pral planifye mizè pèp sa, ki panse yo pral pran pouvwa, Trè byen. Mèsi anpil Jimmy Chérizier. M te kontan fè ti pale sa avè w. E se mwen k pou di mèsi. M gen chans voye l pase sou Boustè a e se konsa pou m ta pase. E m ap tou pwofite di on eksklizyon ki gen nan sosyete a. E se konsa m ap goumen kont eksklizyon ak disparite sosyal yo. Seri de nèg k ap di w nou p ap bay gang pale. Nou pap bay bandi pale. Se paske chak fwa nou pale nou eklere pèp la, nou eklèsi pèp la. Wi bon dè fwa m ta ka m ta rele nou men men se leta k te di pa bay bandi pale e leta k te di sa. Men menm mwen rele nan emisyon m panse si w te konn si e mwen ki tap rele w te gen dwa pa pran. Ki te bay sa an an n kite sa mèsi bokou mèsi anpil Mèsi anpil. Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Si yo rive koupe viza yo pou yon rezon kèlkonk, e paske yo gen enfòmasyon. Men m ta swete ke desizyon sa a itil peyi a tou. Ok? Paske yo gen enfòmasyon. Eske eske koupe viza ye li ki meyè solisyon? M pa konn. Eske moun sa yo tou kilès yo ye? Eske moun sa yo tou pa gen viza plis paspò ofis etranje? Sa yo gen moun an Ayiti yo pati sou yon paspò lè y ap tounen yo pa tounen sou li non. Pa bliye ke misye yon ansyen direktè imigrasyon. Gen bagay m konnen, m travay sou yo. Lè m di w m direktè imigrasyon, m pa t direktè teknik. Pa le fèt ke m te direktè jeneral enteryè, m se direktè tout direksyon ki anndan ministè a. Lè gen yon pwoblèm ki prezante anndan ministè imigrasyon, se mwen yo rele ki pral travay sou li. Mwen di w ankò, mwen te konn travay sou de dosye, gen de moun k ap rantre nan peyi a avèk. fo paspò. Nèg ap pati antanke Ayisyen epi li tounen kòm yon Chinwa, kòm yon Japonè. M gen omwen 3 ka konsa wi. 3 ka konsa. Men moun sa yo kilès yo ye? Se de gwo tonton anndan peyi nan sektè ekonomi an. Yo ka di ke, èske moun sa a gen viza epi li gen paspò? yon lòt peyi. Donk tout sa yo fò yo klè. E dezyèmman tou, nou pa swete ke yo fè l pou ou, paske ou menm ou pa moun yo, yo pa fè l pou misye paske misye se moun yo. Enfòmasyon revele se ta otorite ki ta gen konivans ansanm avèk gang ki ap ba yo zam, se ta pou sa. Ou menm m klè avè w wi. E pa m di w m pa vle youn nan mesye sa yo mouri. E si yo di se mon cheri ki te konn ba yo zam? Fò w gen kouraj pou w di mwen ki te konn ba yo zam. Si yo di se ti Pyè, ti Klod, ti Jak, ti Jan ki konn ba yo zam, fò w gen kouraj pou w di sa. E sa ke m di w ke se pa sèlman koupe vi sa a. Gen temwanyaj ki pou soti nan bouch mesye k ap tiye moun yo. Mesye, èske, dènyeman la gen 7 jounalis k al fè yon repòtaj. E. E 5 gen 2 k rete wi. Li mouri paske li te jounalis. Nan mòn nan ankò. E 95 pousan jounalis ki nan peyi a tout se zanmi m. Paske mwen m te kòmanse metye sa tou. M fè 1 an edmi 2 zan. Ap travay kòm jounalis ekonomik. Fè repòtaj. Bay bilten ekonomik pou radyo Megastar. Donk al di ke m konnen ki doulè k genyen. Soufrans Yo boule anlè nan baz ti makak anlè a mesye. De jèn gason yo toujou konn vin la wi. Toujou konn vin la. Premye jounalis an liy ki zanmi avèm se sa yo te boule youn ki te yon ti jan plen ki mouri anlè a. Sa fèm mal. Yo tiye Diego Charles ki se zanmim. Diego Charles te renmn mwen sèm. Manmanm te malad te gon kansè. Li te ret bò kay Diego. Diego te edem met manmanm nan machin yon maten. Paske m konnen, m konnen sektè a. Nou pa ka kite sa ap pase. Nèg ap fè krim, pa le fèt ke l gen afilyasyon avèk menm moun ki di y ap bloke viza, y ap bloke sesi, yo pa janm touche l li menm. Sa yo fò, avèk de pwa de mezi a fò yo sese l. Fò yo rele, fò yo di Ti Jan ou fè sesi, Ti Pyè ou fè sesi, kèlkelanswa moun nan, fò n frape nan pòt li. M pa nan solisyon kosmetik. Koupe viza apre 4 mwa w ba li l epitou krim nan krim kòmanse pi rèd nan peyi sa. Nou pa ka nan sitiyasyon sa ankò. Li pa kapab konsa. Donk sa k fè m di w ke politisyen an Ayiti, esperans ke nou fè, yo gen 2 fas. Nan emisyon yo gen yon fas, kou yo lakay yo, men yon lòt kote. Non, mwen m gen yon sèl fas. Sa m di devan w lan e m ap di dèyè w. Ou pa ka gen pratik sa a. Donk nou menm nou di ke jistis pou moun ki mouri, ke l te Lasalin, ke l te Dèlma, ke l te kèlkeswa kote a, Dèlma 32, fòk nou fè limyè sou sa. E si yo jwenn se mwen ki fè krim nan, fò al peye pou krim ke m fè a. Ou toujou gen viza ameriken? Ou deje fèt nouvèl? Non, m pa gen viza ameriken, li fini. Ou pa konte renouvle l? Non, m pa renouvle l paske m gen pwoblèm avèk lajistis pou m fin rezoud. Dakò, mèsi. Ok.